Eske nou wè sak Haiti a? Eske nou wè sak pase jodi a la? A vle di Sexy mouri. Humm. E de twa jounalis fatra ki sou entènèt la, yo nèk moute, yo di oh Sexy lan gang Izo, Sexy lan gang Izo. Ou wè jan n fè tiyel mal? Ou wè jan n fè yon pakèt polisye enbesil tiye l mal? Mwen menm nou te di nou gen foto sexy ok pandan l gen zam nan men l nan vila je di l jounalis ok ki t ap di sexy lan gang bagay sesi sela bagay sa yo depi Nenpòt lè, kòm nou gentan fè tiye l, nenpòt lè nou moutre foto misye a yon zam pandan l te nan vilaj yo di m tou rann tèt mwen bay lapolis. M tou rann tèt mwen bay lapolis. Men nou mechan. Kounye a kiyès ki tiye l kounye a la? Kiyès ki voye tiye l? Ok wi Ed Laza li menm neg yo te dèyè touye Ed Laza eske nou sonje premye arestasyon Ed Laza pran Ed Laza pat nan bay bay se si se la menm menm menm menm menm Ed Laza te vin jwe pwogram la pandan lap sot jwe pwogram nan neg yo aretel yo di l sot fè kidnapin nou konn ayiti e konsa l ye. Nou konn kijan Ayiti a ye. Kounya la, chak lè Red Laza nan lari, a tout li lage! Chak lè misye nan lari, li jwenn a polisye k ap ba l tòk ki di n ap tiye w kanmenm. Èske w tande? Kounya sa l fè li menm li gentan konn kijan Ayiti ye. Red Laza abite Vilaj de Dye. Nou konnen mwen menm je m pa chèch, m pa nan, m pa, m pa, m pa stil de mafya k ap, ou wè, mwen menm tande. Bon, nou konn sa deja. M pa stil de mafya je chèch k ap plede, k ap di tèl bagay, tèl bagay, k ap vin voye moute. Edna Zabi te Vilaj de Dye. Wè. Jiskaprezan m pa, pa gen moun ki ka di Edna Zabi bandi tou. Li pa gen zam ilegal nan men l, nan sans. E Izo k gen zam nan men l. Ou wè sa m di w la a? Ok. Lòt mafya yo, nou konn tout moun ki gen zam nan men yo. Mete kan, vye Izo la, Li pa envizib. Fon vye atak sou li. Tiye m. Moun nan ap pran inosan. Ou ka do tande yo pran moun sa. O, e, moun sa konn pale a Izo. Sa vle di, nou bezwen moun ki konn pale a Izo. Men nou pa bezwen Izo non. Nou nan kreyon pawòl nou di entèl konn pale a Izo. Nou vide l atè. Men Izo la. Poukisa nou pa vide l atè? Se te yon blagè. Se yon nèg ki te toujou ap ba w blag. Donk, se yon nèg, misye te toujou lakay la. Se vye baz mwen. Depi m ap fè fèt, m toujou envite li. Donk, pou nou gate sa, fè moun ri. E nou fè reklam ansanm. Tankou Canels Construction. E nou travay sou plizyè lòt pwojè ke menm lè nou pa kòmsi devan kamera men nou travay sou tèks yo. An gwo se sa. Donk se te, m konnen misye te gen yon talan ki te vrèman anraje ke mwen menm lè m aprann disparisyon brital de Sexy donk m te pran anpil tan pou m te di èske se vre. M kapab di nou pèdi yon youn pami pi gran yo nan zafè piblisite, nan zafè akting. egalman donk an gwo se sa m kapab di donk nou vrèman deplore sa ki pase an byen ke nou poko vrèman klè sou li vrèman men lesansyèl se ke nou konnen ke Sexy pa la ankò. Ki dènye fwa ou pale avèk Sexy paske nan jou k sot pase la yo Sexy non l te site nan yon gwo skandal kòm kwa li ta fè pati gwoup gang Izo ap dirije nan Pòtoprens gang 5 segond nan Vilaj de Dye Eske pandan skandal sa li te rele w ou te pale avè l pou te konnen sa k pase, pou te konnen kisa bagay la ye? Mwen pa tande Sexy depi anviwon 4 an. Lò de yon dènyè fèt ke m te fè lakay la. Donk depi lè sa m pa janm wè Sexy ankò. Donk apre sa mwen te vin wè sou rezo sosyo yo tout sa ki t ap ale ke m pa kapab ni konfime ni enfime. e m pa t tande l non plis tou, donk e menm lè m t ap al chache tande li men l te gentan voye yon videyo pou ke li menm bò kote pa l li te klarifye e sa ki t ap di de li yo, donk a pati de la donk mwen pa te eseye avanse plis paske li menm ki konsène dirèkteman li te gentan pale. Donk depi 4 ans m pa tande Sexy e tou m pa wè li te pwodwi tou men sof ke yo konn di dèfwa lè w wè ou pa tande atis lan li toujou gon bagay e o pwen de vi atistik ke l ap prepare pou l mete devan piblik nan donk men vrèman m gen pwè de 4 ans ke mwen pa tande Sexy men pa bliye ke nou pèdi yon gwo potorik jenn gason talan Wi sexy te gen talan. E map di paix a son âme. Theriel vèse 2 kòb li gon premye kòb li vèse nan kabinè difisil ki se jis mibalè pou ke yo ta somem ki gen mèt blanco ladan Johnny difisil wi map reponn kabinè a ki a mibalè map reponn yo somasyon an mwen menm m pa janm pale san prèv ke Theriel se vòlè telefòn nan m asumel ankò yn fwa. Theriel Thelus vle fè asasinem m pral di peyi an misye apèn bay baz li ekip li yo 80 mil dola ayisyen plis 4 mil dola ameriken maten enfòmasyon rive jwenn mwen kote ke pou yo fè asasinem e map di pèp ayisyen manda a leve e map di mèsi ak komisè gouvènman Jacques Lafontant ki chwazi te tande ki chwazi tande larezon ki chwazi tande yon jèn kap goumen alò m pat gen pwoblèm pèsonèl. Jacques Lafontant son père de famille, mwen menm tou m son père de famille e map di mèsi paske manda a leve. Men akseleratè de Theriel Thelus pral bay pèp la verite, Theriel Thelus te voye yon somasyon ban mwen e map redi l kategorikman piblikman map reponn somasyon an byen avèk reponsiv mwen, map reponn li men san sof ke nan somasyon an map tou presize pou Theriel. Mwen pa nan imigrasyon Petyonvil, mwen rue Lamarre. Adrès mwen se senkyèm avni Bòlòs nimewo 120. E m ap reponn li, m ap tou korije fot li yo, jan ke l te di marasa korije vèb li yo, m ap tou korije fot li yo. Yon pakèt fot ladan. Li voye l nan imigrasyon Petyonvil, e rue Lamarre m ye, 1. E dezyèman m rele Bejamen Louberson, li mete Benjamen, m ap korije l nèt. Men, ak si l pare ke Teriel te lage yon enfòmasyon lòske l t ap sal seksi, Men teriel ap lage imaj men teriel ou fin fè yon bagay asimel se ou ki te di piti an nan gang mwen m te dil fè wout pou ochivye avy mizik asime tout sa ou te di men sepandan se a de nèg kwadèboukè Si yon enfòmasyon nou kapab konfime ou pale de yon montan teriel vèse. Ou ta fè asasine m. Ou ta fè asasine m. M ap reponn li. E dezyèmman ankò, Theriel bay 80 mil dola ayisyen plis 4 mil dola ameriken, sa e kòb asasine m, plis kòb avoka l. Kòb la, kòb avoka a li menm pou te some m, li nan men kabinè difisil a Mibalè. Se nèg sa yo ki gen kòb sa nan men yo. Li se kabinè difisil. pou ke yo some m. Dezyèm kòb la, 80 mil dola ayisyen an, plis 4 mil dola ameriken se pou asasine m. Paske Teriel di si pitit sa pa mouri, si l pa asasine m, gen bagay ke l pap ka fè. Gen manti l pap ka fè sou pèp ayisyen an. Anpil moun estime se yon pwoblèm pèsonèl ou ap sijere avèk jounalis la. Donk ou kapab, sa w kapab di. M pa gen pwoblèm pèsonèl avèk jounalis lan. Ankò yon fwa, si jounalis la se te yon repòtè, menm jan avèk tout jounalis nan lari ki te konn ap bay moun mikwo. Tout lè m. manifestan, militan, li te konn ap bay moun mikwo. Menm estime ke jounalis la te di m yon bagay frekan, li te di m yon lè, pou l envite m nan emisyon pou m te toutè l. M ap di li klè, m te di Teriel, ou frekan anpil, m abitye a ti panou, m abitye avèk pen chèch, gen bagay m pa ka toutè nèg. M te estime misye frekan, e sa k fè m ap redi l devan laprès, mwen m p ap janm ka toutè vakabon. M p ap janm ka toutè vakabon. an Ayiti, y konpri Theriel. Pou kisa mwen di l? Mwen gen yon ansyen minis ki abitye m ak gwo kòb ki se Odin Fils Bernadel. Mwen gen yon bòs ki se Amos Zephirin, depite Hyppolite, depite Sen Lwi an, men ki pral senatè Sid lan, ki se Benoit Lagué ki abitye m ak gwo kòb, gen bagay m pa ka fè pou nèg. Pitit mwen lekòl la, Sen Masyal, gen bagay m pa ka fè pou nèg ankò. Gen nivo m depase yo. Jounen jodi a, m panse ke. Wi, jounen jodi a. M panse ke Theriel se yon bagay li tap fè pou sal mwen, men lap fè yon bagay pou asasine m, e map di paran m, fanmi m, laprès, opinyon piblik lan, lavi m nan men Theriel Thelus. Misye bay 80 mil dola ayisyen, plis 4 mil dola ameriken pou fè tire m, plis yon lòt kòb kabinè avoka difisil gen nan men pou some m. Alò Thierry talè ou sot pale de Theriel Thelus ta enplike nan. Asasina a sexy l'artiste donc kisa w kapab di? Tande m se Teriel ki premye de tu nèg la wi ou non li fèl li pa fèl m pa konn anyen de li ni de prè ni de lwen se Teriel ki premye asasine nèg la fizikman mantalman e m panse ke li tal dèyè asasine m Teriel te fè yon tweet a yon emisyon kote l te di m jeneral m tap mande Teriel jeneral kisa m te ye e m panse ke jounen jodi a lè w se jèn wap evolye men sepandan map lanse apèl sa. bay ni teriel ni mafya k nan dol yo ni cia k avel yo ti youri paka maron menm jan a youri chevri map rete la map rete la nan peyim mpaka maron pou volè mpaka maron menm jan a youri chevri map rete la men kom enfomasyon rive jwenn mwen nan baz li voye 2 kob yo li gon premye kob li voye a mibalè. Mwen di nou devan laprès, kabinè difisil. Men m ap di kabinè avoka difisil. Nou nou gwo bawo bawo miba la mèt Blanco pou n ap fè fot non somasyon konsa. Non m se Bejamen Louberson. E pa Ben. M ap redi l ankò yon fwa. Non an se Bejamen Louberson. Somasyon gen yon pakèt fot e m pral montre laprès. Pyès mwen, an jeneral, lè teryèl ap fè pou byen fome. Pou l pa fèt avèk fot. Menn. Non an se Bejamen, e pa Ben. Wè, Bejamen. M moute li pou l byen ekri l. Wè, menn. Bejamen. Loubeson. Pou l pa fè erè sa. E dezyèmman, kòm m pa nan imigrasyon, Petyonvil. Yon lòt fot m ap korije pou li. nan imigrasyon Brulama e twazyèmman m pa anplwaye m son chajè misyon mwen tou korije sa pou Theriel Thelus e m ap redil ankò yn fwa de kòb li bay yo men sak pi enpòtan m pa gen pwoblèm ak kòb li bay kabinè avoka a ki se kabinè difisil kap voye yo yon somasyon ki gen yon pakèt fot ladan men m panse ke sak enpòtan se kòb li pou fè asasine m nan m ap di Theriel m se pitit grann sentane m se pitit manman mari e m kwè ladanl. Gen 3 bagay m pap janm fè nan vi m, vòlè, masisi, toutè. Donk ti Ray, kòman w t aprann lanmò Sexy Lavis? Bon, s on bagay ki endinye tout moun, sèl sa m ka di, m pa ka di plis ni mwens. S on bagay ki endinye tout moun, m pa ka di plis ni mwens. Se menm jan Theriel te chwazi sal mwen pou l te di m se jeneral, pou l te di m gen kòb Alexandre Exekiel nan men m. paske m te nan yon manifestasyon senp sitwayen. Se lajistis ki ka konn tout bagay anben jounen jodi a, Theriel ap dèyè manipile opinyon an, chay li pou l mete l sou do m, pou l di mwen k te di nèg yo fè wout kwochi m ap redi l. Mesye yo lè m te pale wout kwochi se wout mizikal. Depi w pa pwodui, se menm jan kòman m pral santi m m pa atis pou m gen yon mikwo nan men m ap chante eyee, oyege. Non! Ti youri fè kominikasyon li snag tout moun konn opinyon rout li men gen de bagay yap konnen de ti youri peyi a son pla men l ye sepandan map redi nèg yo pè kapital la yo wè ti youri ka nenpòt bagay map di w bagay la byen teriel ap atake m pou depite ipolit paske teriel konn mande ipolit lajan teriel ap atake m pou li paske ipolit mande 1 li vin a delegasyon leogane. Li vin al lotri nan Leyogàn. Men kounye a, Me Ipolit ap batay pou imigrasyon Leyogàn a OAVCT. E m ap redi l ankò yon fwa, mwen pa zanmi ni moun ki konn manje rès kay Depite Ipolit. M ap di bwavo pou Depite Jean Wilson Ipolit. M pa t batay Ipolit. Men verite a fò m ka di l pou nèg la, jodi a l ap goumen pou imigrasyon pou OAVCT, fè yon pakèt bagay nan Leyogàn. L ap fè yon bon travay nan Leyogàn. Jodi a tout rara, tout bann nan Leyogàn chak lè pral gen pakou pou timoun pa ka al lekòl se depite Jean Wilson Hyppolite nan Leyogàn. Nan gran Sid la se Benoît Laguerre. Fò m ka di verite a. Ti Wi, èske w panse Keyon ta kou Bokou nan lanmò Seksyon? Bon, m pa pral kouri di yon nèg Bokou. Depi w pa gen evidans nan men w, w pa pale san evidans. Malgre m gen pwoblèm pèsonèl avèk Theriel, m ap trete sa m genyen an. M pa pral lage yon chay sou chay. M panse ke se lajistis ki ap fè limyè. Mwen pral di Teriel non si w di Teriel ou konnen yon bagay pa konnen pa al la jistis sof ke map trete sa m gen avek neg la wi li bay 80 mil dola ayisyen pou asasine m plis 4 mil dola ameriken plis yon kob avoka pou some m wi map reponn somasyon an map di met difisil met blanco manje kob sa map reponn ni falableman an dwa map reponn ni a kabinè avoka m e m kenbe l nan men m e m gen rapo SCH la nan men m rapo di Teriel volè telefon.